M pa santi m wont. Yon sèl bagay ke m konnen, match Kwasi-Brezil lan, jis li pap fasil pou Kwasi. Se m rete fanatik Lajantin. E gon bagay m renmen fè non, pale sou medya bagay sa yo. E pou fi ke konnen m vin nan Channmas sa la, m te vin fè menm, epi m te bay yon zanmi la m vin achte yon byè pou lakay mwen, pou fi ke nou menm, nou mandem entèvyou a, m ap klè avèk nou. Ajantin, san pou kache di, l ap pase. Sak pèdi lap pase. E map raple mwen e kilè yo tap jwe ak e Alarantine tal nan koup di mond. Li te fè premyè defèt li, li ta rive chanpyon. E se youn nan rezon tou map voye yon nouvèl, map voye yon nouvèl bay tout fanatik Brezil. Lajantin soti an Amerik, le Brezil soti an Amerik. Pou vu ke yo sot menm kote, yo oblije fè sa yo rele yon mea culpa oubyen yon tèt ansanm, yon konpwomi pou youn chofe lòt. E se youn nan rezon m pa vle lè ekip lan pèdi pou lòt moun ap rele l, ap rele l, ap rale rad li, voye wòch sou li. Non, li pap bon. Lè nou fè l konsa, nou pral fè yon vye diskisyon pou milyonè, milyadè k ap pran plezi yo aletranje. Entanke Ayisyen, nou fanatik e fan foutbòl nou ye. Chak moun sipoze renmen ekip li epi chofe ekip li. E se youn nan rezon si se Brezil ki te rete, san vò kache di m pa t ap parèt ouvètman pou m ap chofe Brezil. Men kap ret nan kèm. Men lajantin lap chanpyon. Rezon kem di lap chanpyon pase ke m sot m pase yon pakèt etap pou mwen menm m patap rive la. Bon lè wap gade pou wè labit kont mwen epi bon anfen m rive la mwen te kwè ke map chanpyon kanmenm. Ok men w paka di konbyen match wap fini pita? Monchè ou konnen gon bagay mwen deyò a ki rele paryaj pam. e m wè nèg yo jwe souvan, mwen menm m se yon evanjelis, jis m pa rete kwè ke m pral nan lojik sa menm, paske se aza l ye. Men, si m te ladan l, m t ap parye sou pye Messi, paske nèg sa pa ka pa fè gòl, de tout fason, fò l fè gòl. E, si m fè yon balans nan match la, m gen tan wè match la ap fin 2 a 0. Ou mande pou fanatik Brezil yo fè yon mea culpa, pou yo ta fè yon tèt ansanm, pou yo vin kanpe nan do l Ajantin, èske se pa rapò a deklarasyon ke Mbappé li menm li te fè, kote ke l te di Amerik la pa gen foutbòl la, èske nou menm fanatik Ajantin, èske se mande nou mande e pou tout fanatik Brezil yo e pou nou fon sèl ebyen pou koup la li ta al an Amerik? Bon, men sa k vin pase. Mbappé di l se se yon pawòl emosyon. Sa ka rive li se yon jwè mondyal, men Mbappé pa gen kapasite pou l pale jan de pawòl sa yo. Pase pi gwo jwè a se an Amerik li sòti. Gen bagay lè lap dil li fòk el ta reflechi avan pou l konn sa lap di an. Paske se amerik ki pote pli gwo e se amerik osi ki gen plis koup di mond tou. Lòt di pi gwo jwè a de kiyès wap pale? Bon Kounye la ou antre nan diskisyon Monchè ou konnen le pase ke tou pale de Pele e vrèman ke nou kapab di sa etan ke se zòn e zòn nan fòm pale de li paske lè Pele tap jwe foutbòl la m potko fèt e se youn nan rezon m konn ap parye avèk fanatik la e brezil yo. Lè di yon fanatik BYU gen 5 etwal, m mande konbyen koup di mond ou wè deja? Timoun nan gen 5 an, 6 an, li di m li gen 5 etwal. M mande konbyen koup di mond ou wè deja? Menm a laj pa m, m gentan wè 2 koup di mond Lajantin. Paske m wè 82, m wè 86. Men, pou fi ke kounya se letan pase, lemond ap evolye, gen foutbolè k ap vin plizoumwen pi fò ke Pele. Wi m ka di sa. E pa menm foutbòl. Lè w ap gade koulè Barça, e bagay imajinè k ap fèt. Lè w ap gade yon nèg kòm Messi k ap jwe, mwen m kapab di w se pi gwo matematisyen k genyen nan foutbolè k ap jwe. Aprè mse mse mrenmen se fan e Ronaldinho m yo paske Ronaldinho se nèg mrenmen anpil aprè ke bon nèg yo di mse chòta m nan mrenmenl tou paske konn jwe boul li fèm plezi li fè kèm kontan se Neymar. Jodi a la ou panse si Argentine kalifye pou final li kapab chanpyon? Non depi m rive la map chanpyon map pase kanmenm m paka pa pase paske moun moun yo mize sou li plis lan nou gentan estopel deja se Modric Nou gete stope sa deja. Ou gon mesaj pou tout fanatik yo, kit li te fanatik Brezil, kit li te fanatik Ajantin? M ap fè yon rezime e m ap retounen. Mwen te di konsa ke si pa egzanp, jodi an, m pa di tout fanatik Brezil al dèyè Lajantin. Paske se yon polemik ki rete, san pou kache, ki rete nan may tout Ayisyen, pouvi ke l Brezil, li gen pwoblèm avèk Lajantin. Pouvi ke l Lajantin, li gen pwoblèm avèk Brezil. M pa di yo chofe Lajantin. Mwen se yon bagay ke m ta renmen. Pandansetan ke si Larantin pèdi, Brezil pa byen al fawouche Ajanten yo, osouke tou Ajanten yo tou pa byen fache tou. Paske nou menm, apre jodi an la, apre di mwa, tout bagay fini. Plis nou rete etanke Ayisyen, epi nou renmen foutbòl, epi ann gad foutbòl, sèke ou pral mouri la, foutbòl la ap fin di mwa si Dye vle. Konprann? Sa fè nou wè nou chwazi manman Mari la a se kanaran nou pwale pa gen pèsòn moun ki ka bare nou ke nou pwal kanaran. Lè w di w pral kanaran se kisa l vle di? Bon ou konnen mwen renmen la depi lè m leve m renmen lajantin ou konprann m toujou wè mesye ap fon seri de bagay men se nan klèb ou konprann m pa janm ka wè mesye ap fon on bagay mwen renmen vre avèk lajantin Men gen anpil moun ki tap di kèt fou eskew renmen lajantin lajantin pa janm lèm di non mwen renmen ekip la mpa renmen messi senpleman non sa fè mal mpa gen mpa gen nimewo 10 sa gen moun ki pap konprann men se lajantin mwen epa messi menm se lajantin se sa fè map fè yon mesaj ba tout fanatik lajantin yo menm janm te kwè lè lajantin te pèdi premye match li mte di lajantin ap chanpyon an toujou ret konsa menm paske nou pral kanaran fè nou rive kanaran avèk Leonel messi paske sa Leonel messi gen poul vin fè la. Sa ap rete dan le mond antye. E tou tout fanatik Brezil, anpil fanatik Pòtigal, fanatik Lafrans, ou konprann, k ap gade m la yo, mwen di yo, ou konprann, pa gen lòt, ou konprann, ke Kanaran nou prale avèk Lionel Messi avèk Lajantin. Ok, Manman Mari, ki demand ou fè ansanm avèk Manman Mari yo la? Bon, Manman Mari gen zafè nou jiskobou deja. Ou konprann, sa fè depi a okòmansman m te di ke Kanaran n prale, sa fè n chwazi Manman Mari, ou konprann, pou l ka fè pakou ansanm avè nou pou n ka rive Kanaran. depi tout bagay fini. Jodi a la se demi final Argentine Croatie, ki sa w atann de match football sa? Bon, ou konnen se match, ou konprann nou pa di L'Argentine pral bay Croatie 5 gòl, L'Argentine pral bay Croatie 6 gòl, men nou menm nou konnen lè ou la fason e kanaran pwale nou la pou final nenpòt sa kap vini an, la France nou pa konnen nenpòt sa kap vini an, kòm e vwazen an n tap tann Brésil, men la nati fon bagay ki gran anpil. Paske w konnen n sot chanpyon sou Brezil tou dènyeman la, yo tap bay Neyma fado, tap di nou Neyma sesi sela, men nou pat vle kwaze a Brezil nan semi final pou nou bat Brezil, epi yo di gèt, konprann, kade Lajdantin bat Brezil epi l chanpyon sou Lajdantin, non, tap gen twòp bagay, lemondantye tap gen anpil pwoblèm, nou wè lanati pi fò, li fè Lajdantin pa gentan kwaze a Brezil pou l bat Brezil epi pou n al chanpyon, pou nan ekip pou nou jwe nan fas nou an, epi se bwa kale, eskize si m di bwa kale a, se kanaran n pwale epi pou n fè tout bagay nèt. Li di nou pa pè pèp ap la a. Non. Pep ap pa konnen sou yon bagay ou konnen m piti anpil gon bagay lontan lè ou tande yo di w nèg divalye yo ap pran lari gon bagay yo rele woulo konpresè konprann nou menm ajanten yo se woulo konpresè a nou pral pase nenpòt sa kap vini an ou tande woulo konpresè nenpòt sa kap vini an sa fè jodi a a kounye a pap kòmanse nan premye mitan an yè nou tap swiv youtube, facebook gen moun ki tap di depi w pap jwe sa te ba nou anpil pwoblèm men nou te gentan konnen a kounye a pap jwe. Arete w pale pa w lala pou fanatik Brezil yo. Wi! Sou fanatik Maroc li ye men sa mwen di fanatik Brezil yo kontinye sipòte ekip mache dèyè moun nou menm fanatik Ayiti nap rete solidè kote nou ye la. Ou di w wi krè Lajantin pral fè sa Brezil pat ka fè a? Wi mwen, definitif! Brezil pat ka jwi nou pral montre nou pral korije Kowasi pou n di me sa yo sa l pat ka fè Kowasi a epi nou fè l pou li paske nou 2 a soti an Amerik ni Brezil ni Ajantin. Amerik pou Amerik nou pral tire revanj pou Brezil? Wi nou pral tire revanj pou Brezil paske. Menm Kroat yo menm yo konnen yo pa ka jwe avèk Ajantin, yo konnen kisa Messi reprezante, nou pa pale plis pou n di ke Messi pral fè plis sa, menm Kroat yo menm yo rete fè, sèl sa m konnen yo pral moutre yon makaj sou Messi, e Messi li menm e je e koye l kraze miray deja, yo konn sa deja. E gwo deklarasyon w fè la, Messi se je e koye l kraze miray deja. Li kraze miray? Wi, e je e koye l. Ou ka ban nou youn nan miray yo? O! Sa Messi fè yon pakèt gran jwè pa ka wè l la, gade sa Messi fè. Devan Ostralya la Nou fèl tou devan la Oland yon pakèt bagay anpil moun tap tann men sèm kraze yon pakèt kounye a wi Nou te bezwen yon rekò al di mete yon rekò 35 match san defèt tout sa yo se miray nap kraze kounye a Nap tann 2 zè Wi nap tann 2 zè e viktwa li sa m di fanatik Brezil yo si nal nan Kwasi nap 0 paske nap bouke chofe ekip. Pou pase dèyè Ajantin nan pou n ka yon ti jan souri. Sa vle di ou mande yo kanpe dèyè Amerik la? Wi, kanpe dèyè Amerik la paske si n al nan Kwowasi, n ap mache dèyè ekip jiskaske Koup Dimond lan fini.